sou chanèl Union 109 TV e se yon reyèl plezi pou mwen jodi a paske m pral prezante w yon lòt envite de mak nan emisyon Entegrasyon. Entegrasyon se yon emisyon ke kote nou prezante w yon moun, yon sitwayen oubyen yon gwoup ki ap di kijan entegrasyon l te ye nan sosyete kanadyèn oubyen kèlkeswa kote ke l ap viv sou planèt tè a. Kèlkeswa kote w ye sou planèt la, ou ka patisipe avèk nou san pwoblèm. W ap jis kontakte nou, w ap just kontakte Union 109 TV epi n ap mete w sou chanèl la kèlkeswa pwojè ou vle pwomote kèlkeswa sijè ou ka trete Inyon 109 TV se referans lan pou kominote a sa se yon lòt altènativ ke nou pote pou kapab fè yon balans yon ekilib paske pa tout moun ki vle koute menm bagay yo tout tan nou menm nou gen yon envite jodi a nou pral prezante w envite nou e se mesye Prussien Jeune se yon ayisyen kap viv Montréal li pral prezante tèt li avèk nou pou l di nou kòman li entegre l nan kominote kanadyèn nan e se sa fè nou yon gran plezi ou menm ki fèk jwenn Union 109 TV silvouplè pa bliye pataje live la pataje videyo nou yo kòmante se sak pou ede chanèl la korije Tout erè ke nou kapab fè, se imen nou ye, nou ka toujou fè erè. Men depi gen moun ki ap di nou, ah si w te ka fè sa konsa l tap bon, ah si w te ka fè sa konsa li tap mye, sa ap fè nou yon gran plezi. Se konsa nou di tout moun mèsi, pa bliye pataje, like e abòne, kòmante silvouplè. Nou gen envite nou avè nou, nap mete l an studio avèk nou kounya. Mesye Prix Saint Jeune, kòman w ye, kòman bagay yo ye? Wi bonjour mesye Racilien bonjour tout entènot yo e kliyan 109 TV yo tout moun ki abòne deja yo e tout moun ki bal kontinye abòne e pataje chanèl lan se yon plezi pou mwen jodi an pou m patisipe nan nan emisyon an pou nou ka pote kontribisyon pa nou nan entegrasyon lòt jèn, lòt moun ki gen pou entegre, kote nou pral eksplike kòman nou menm entegrasyon pa nou te fèt e pa bò isit nan Kanada. Mèsi bokou mesye jèn nan. Se jan nou di w la, nou pral e gen yon bèl emisyon, nou espere nou gen yon bèl emisyon avèk e mesye Priscien Jeune e ki pral pataje avèk nou e kòman entegrasyon l te ye nan peyi Kanada. E mesye jèn e pou kòmanse e di nou e di telespektatè yo ki moun ou ye, prezante tèt ou avèk piblik la. Bon e mwen menm jan w gentan di l deja mwen se yon ayisyen natif natal, nèg Grandans, nou fèt je Jeremi, se paran nou tou sot Jeremi. Nou rantre Pòtoprens pi depi piti depi sou 4 mwa yo rantre Pòtoprens avèk nou. Se la ke nou grandi, la n al lekòl. E jan yo konn di, la nou fè tout afè nou, la nou marye epi nou fè tout etid nou. Epi nou se ene nan yon fanmi de senk, de senk pitit. Donk se, se, se konsa nou, nou, nou, nou batay e paran yo a lè, a lèd de Dye yo fò, yo ba nou fòmasyon pou yo ba nou, voye n lekòl epi sa pou n aprann nou ap, aprann. Epi nan lane, se nan lane 2008 ke nou te fè premye vwayaj nou nan peyi Kanada. Donk se konsa nou te k fè ale retou e dezan apre nou te tabli nou nèt e pa pa bò isit. Ok ok ok mèsi mèsi pou pou prezantasyon ke ou fè avèk oditè, telespektatè Union 109 TV yo. Nou byen kontan, mèsi pou tout eklèsisman sa. Se Nèg Jeremi, Nèg Jeremi bon bagay e nou konnen Jeremi gen referans nan plizyè bagay e nan peyi Dayiti. E moun Jeremi yo pa bliye pou nou si nou vle pataje live la pataje e patisipe nan emisyon an avèk nou. Mesye Priscien eske ou ka di nou kòman entegrasyon an te ye pou ou nan peyi Kanada e o debi lè w te fèk vrèman etabli kòm ou di ou te konn fè vwayaj ale retou kèlke kèlke lòt kote men lè w vin etabli w definitivman kòman sa te ye pou ou? Bon! Monchè gen yon bagay ki di kote ou fèt, kote ou grandi ou toujou plis alèz la. Donk mwen fèt Ayiti, m leve Ayiti, m grandi Ayiti, m t ap toujou santi m plis alèz pou m viv Ayiti. Men nou konnen pafwa fòk gen chanjman ki fèt e fòk nou adapte nou avèk sosyete ke nou vin ladan l lan. Donk pou n, lè nou rive pa bò isit, e se pa t se pa t fasil men se pa t si difisil ke sa tou. Kòman? Paske premyèman gen kestyon klima, nou sot nan yon peyi nou mèt di se ete tout tan an Ayiti, donk se toujou 20, 20 konbyen degre yo oubyen nou nan 30 konbyen yo, degre se, e pou nou adapte nou, sosyete yo pa menm, mantalite yo pa menm, konpòtman yo pa menm, Men gen 2 bagay ki te jwe nan an favè nou. Premyèman, nou konnen an Ayiti, nou pale kreyòl men lekòl yo fèt an fransè. Donk se nan Kebèk se frankofòn li ye. Donk baryè lengwistik lan, grasyadye nou pa t genyen li. Epi dezyèmman, avan nou te rantre pa bò isit, Nou te konn ale, nou te konn vizite lòt peyi, lòt peyi tankou Repiblik Dominikèn, Etazini, Lafrans nou te gen chans vizite avan ke nou te vin isit. Donk, nou te omwen gen yon ide de fonksyonman de sosyete sa yo. E, lè nou rantre, ki sa ki te sous nou? Resouzimèn ke mwen menm pèsonèlman m te genyen, se te zanmi, kamarad de klas, paske m pa t vreman gen fanmi tankou manman, papa, frè, sè isit avan. Se te kamarad de klas, dayè se ka youn mwen te desann, yon kamarad mwen. Nou poze de kestyon, kòman sosyete a ap fonksyone, e kòman, kòman sa ye, lè n bezwen enfòmasyon, swa n al sou entènèt, paske m pa t gen yon, m pa t konnen m gen yon kominote ki te gen tan la, m te ka di yon òganizasyon k ap resevwa mwen ki pou oryante mwen. Bon, se aprè m vin konnen gen Maison d'Haïti Mon, Montréal, paske se Laval mwen te desann. Mwen pat konn sa. Donk ofireamezi w ap gade pou ou al travay, nou menm nou gen abitid kanpe sou pòtay Lewogan, nou pran yon kamyonèt oubyen nou te gen yon ti machin nou ale. Nou oblije ap veye orè bis oubyen metwo paske nou potko gen machin. Ou konprann? Epi lè an ivè ankò ki pa fasil ou oblije met yon pakèt bagay sou ou, abitid ke nou pa gen lakay nou. Donk e se Se o kòmansman li pat li pat fasil men nou vini nou oblije entegre nou. Kisa entegrasyon te ye pou mwen se kontak, kontakte zanmi, poze poze yo kesyon epi gad fonksyonman sosyete an. Tem ban w egzanp ki sa k te yon kochma pou mwen nan entegrasyon m nan. M al nan yon arè dotobis bò lakay la, Lè m rive, m di bonjou, pa gen ankenn moun ki reponn mwen. Ou konprann? Pa gen ankenn moun ki reponn mwen. Bò isi a yo pa di moun bonjou fasil. Ou konprann? Epi, sa fè yon ti jan choke m. Epi, lè m tounen aprè midi, m di zanmi m nan, ko, zanmi m nan, m di, men sa k pase? Li di, non, non, non, non, bò isi a, se raman moun pa di moun bonjou. Sa pa vle di ke moun nan gen pwoblèm avèk ou, men se abitid pa yo. Se raman yo ka di w bon maten, eksetera. Men, e bagay sa bon. Ayiti se yon lòt adaptasyon. Ou konnen lakay nou, ke l granmoun ke l timoun, timoun nan, menm lè ou pi gran, moun nan, timoun nan pi, pi, olo, moun nan pi piti pase w, l ap di w bon, bonjou tonton, li pi gran pase w, bonjou tonton, bonjou matant, ò, sa te yon ti jan e, bagay nou. Menm lè mwen wè mwen yon ti jan long, m ap eseye eksplike w kòman entegrasyon te ye. Epi nou kòmanse al nan, al nan travay, epi, dayè, vitès ke nou travay isit lan, se pa menm vitès sa ke nou travay Ayiti. si yo ap sou nou travay a la chèn oblije mete rap rapidite donk sa ete yon lòt e pwoblèm dadaptasyon ankò men ofi ofiramezi nou wè kijan bagay yo ye epi lòt pwoblèm dadaptasyon ke lè moun nan nouvo l konn genyen se parapò a orè travay leve trè to pou al travay ou gen travay sizè setè pafwa se leswa dis onzè diswa w ap kòmanse donk Entegrasyon an te fèt ti pa ti pa. Se vire tounen w ap konprann sosyete a, kòman l fonksyone e ki sa ki sa ki genyen, kòman pou w konpòte w ladan l. Pou w byen entegre nan yon sosyete, pafwa gen nosyon de lwa peyi an, kòman peyi a ap fonksyone. Imajine w, gon e zanmi m nan di m kote m te desann nan, si yon moun tonbe nan lari, ou pa kouri sou li pou w al di l e bagay non, fò w mande l èske w ka ede l avan, ou konprann? Ou ka wè son bagay ki senp nan peyi lakay nou moun nan tonbe ou ka potel sekou etc bagay men isit fòk ou dil eskel bezwen èd èske ou kapab edel etc ou konprann donk se se se tout bagay sa yo ki pafwa te yon ti jan te yon ti jan ba nou pwoblèm men janm diw la baryè lengwistik lan pat genyenl epi ti eksperyans ke nou te gen nan vizite lòt peyi sa pat sa pa t twòp pwoblèm pou nou pouki nou te arive entegre nou. Eske n te gen yon kominote ki te oryante nou? E, wi kominote ayisyèn men se plis moun ki te pwòch nou depi Ayiti ke n te konnen, kamarad de klas, zanmi. Nou te gen vwazinaj, nou te isit avan, nou ka poze yo kesyon, yo pale avèk nou, lè yo envite nou manje lakay yo, yo eksplike nou kòman sosyete a ye. Ti pa ti pa nap entegre nou epi gen mo nou pat konnen lè moun nan ap di gen bon nou pat konnen lè moun nan dou tabènak, kalis nou pat konn bagay sa yo donk tout sa nan entegrasyon tou donk se o fur et à mesure nou arive pou nou te entegre nou konprann donk se Se enpe sa, se konsa pwosesis lan te ye, nou kontre de zanmi ki oryante nou, ti pa ti pa, n ap ale avanse nan sosyete a. Epi kounye a m ka di nou etabli nou, nou kab oryante lòt moun mye menm ke nou te. Paske pou fè yon etid isit, pa rapò a sa w etidye nan peyi w, w oblije gen yon oryantasyon. Kisa ki, kisa ki ou ka travay pi vit, kisa ki bagay, tout sa yo se oryantasyon, men oryantasyon sa yo se stil jan w bal entegre w aprè lè w ap gen chans pou etidye, tout sa yo se yon stil dentegrasyon ke yo ye pou mwen. Ok, ok, m espere telespektatè yo ap satisfè de repons ke w bay la, paske chak moun gen repons pa yo, tout repons yo pa menm, paske chak moun pa entegre menm jan, Ou menm ou te gen ou te gen kèk kontak men gen moun ki pa gen kontak ditou menm si se zanmi menm si se zanmi kèlkeswa gen moun ki gen fanmi men menm si gen moun ki pa gen kontak prèske bi de tout fason chak moun ap entegre ou kanmenm nan sosyete a paske lè w vini fòk ou chache oryante w men jan w esplike nou la èske ou panse ou byen vrèman ou byen entegre ni kominote kanadyèn nan e kominote ayisyèn ki Monreyal la ki trè fòt Kòman sa pase pou ou? Èske ou santi ou byen entegre kominote sa yo? Bon, lefè ke jan m di w la se Laval nou ye, gen mwens, gen Ayisyen Laval men gen mwens Ayisyen Laval ke Monreyal tankou Monre, Monre, Monreyal Nò yo. E vrèman kontak entegrasyon kominote a koumanse fèt apati de lekòl e de travay nou. E nou ka di nou entegre kominote an. Pafwa gen kèk rankont ant de twa kòlèg ki konn ap fèt, kòlèg nou kwaze nan travay, yo envite nou yon pwojè ke yo genyen, swa gen ki konn di yo gen yon pwojè pou zòn lakay yo, e kote yo sòti, Ayiti, e men ki men ki sa y ap fè, men ki men ki men ki plan k genyen. Pa egzanp, te gen dè dènye seyism ki te pase Okay lan e lane dènyè je kwa, te gen yon reyinyon sou zoom, ou konnen akòz de pandemi an, e nou pa t kab fizikman rankontre nou di bon men sa n ap fè men kòman n ap bagay yo gon entegrasyon li fèt kanmèm o nivo de sosyete kebekwaz lan entegrasyon fèt pa rapò a travay e lòt moun nou frekante lekòl men se pa toujou yon entegrasyon a san a san pou san kòm nou di w chak peyi gen koutim yo gen mès yo gen jan yo fonksyone Lontan e si m Ayiti avan Rasini m pral lakay ou e se rarman wi m te kab just di ah m ap pase nan zòn nan la bòdè e mouche m tou frape la a m gad si w wè la ou eksetera. Nou fè yon chita. Men èske si m ap debake lakay ou kote w rete kounye a m ka fè l konsa nou blije rele w pou m konnen èske w te travay le soir èske w te travay maten ou konprann e bon yon moun ka di paske Ayiti pa pa gen travay ki fè sa men li pa fin sa vre Chak sosyete gen yon fason ke yo fonksyone, gen yon mòd de fonksyonman. M sonje m te an Frans, gen yon Vyetnamyèn ki byen avè m, m ap gade se prèske menm jan. Li di ou e nan peyi pa l moun konn chanje asyèt tankou Ayisyen fè vwazinaj lontan konn fè lè n te ti timoun. Donk moun ki nan jenerasyon pa m yo ki nan karantèn ap plis konprann sa m ap di an. Vwazinay yo te konn chanje asyèt, Li di w Vietnam men kijan yo fè l, li di w e lè yon moun gen yon pwoblèm la e moun nan debake lakay li, li te li te yon ti jan gen dimal pou l adapte li li menm lè l te an Frans li t ap esplike m. Men e o fiyo e a mezi w ap pran mwa nan nan sosyete a, w ap pran ane nan nan sosyete an, sa vin rantre nan ou, kounye a ou wè kijan sosyete a fonksyone, ou fonksyone l donk m adapte m trè byen avèk kominote ayisyèn nan, m mèt di a 70 pousan, sa ke mwen kot kotwaye yo, epi kominote kebekwaz la, m ka di a 60 pou san, paske jiska prezan w ap aprann, ou konprann sa m di w, malgre ou vin gen dè kòlèg, dè kòlèg de travay, kamarad de klas. Sa vle di w vin yon bon kebekwa la hein tabarnak! Ou konprann? Donk, se konsa, se stil dekspresyon sa yo lè moun nan di m, sa, sa, sa vle di w kwa? Epi lè moun nan ap di w a, eksetera, ou konprann? Donk, se. Se konsa sa fèt ou konprann. Paske m sonje yon lè mwen menm m te Québec yon lè, yon nèg ap pede di m tabanak, tabarnak, m te prèske fache hein, paske m pa, lè a m fèk vini m pa konn sa sa vle di. Lè m di misye tabarnak pa l tou. Ou pa konprann ou konprann. Exactement, ou fèk vini ou pa konprann kòman bagay yo ye, se tan pou pran. Di nou, e kòm ou entegre a 70 pousan nan kominote ayisyèn an men ou patisipe nan aktivite k ap fèt yo, Men kòman ou konprann kominote a e si te gon obstak se pi gwo obstak li ki ki pi gwo obstak ou te rankontre sou chimen w e apa de sa w sot di nou talè a. Mon chè e gon kestyon de mantalite nan kominote yo tou. Ou entegre kominote a pa egzanp ou ka di bon e n ap gade plizyè egzanp nan lòt peyi kote Ayisyen ap viv, yo toujou di pafwa nou pa met tèt nou ansanm, pafwa gen ti pwoblèm antre nou. Men, an reyalite, pwoblèm yo egziste wi, men lè w pran san ou chita youn konprann lòt, pou pwoblèm nan egziste, pou w jwenn solisyon a bagay sa yo, fòk ou pa janm vle se ide pa w la k pi bon. Si moun nan pa adopte ABCD sa w di l lan, li pa bon. Non. Chak moun gen ide yo, chak moun gen pwen de vi pa yo, donk fòk ou kab gen ide de tolerans. Nan rankont nou fè avèk zanmi, da egzanp nou gen gwoup whatsapp e ko de twa ayisyen ke n kwaze, kominote zanmi nou, lòt moun ke nou entegre tou, chak moun dwe gen ide pa yo. Moun nan ka di yon bagay ou pa dakò avèk li, Ou dil wi sa w di an men sa w panse si nou te fè l konsa tou? Se Sa se jeneralman youn nan obstak ke moun nan kapab rankontre, se non akseptasyon de lót. Ou pa aksepte lót la jan l ye, ou pa aksepte lide l jan l ye an. Dezyèm mwen menm sa ki pwoblèm nan, m te rankontre nan kominote an, se Espri grandyoz la fòk nou manke genyen l. Fòk nou devlope tèt nou byen. Nou pa ka gen ide se ti boutik. Si n di n ap fè yon bagay tankou se ti boutik. Fòk n fè yon gwo gwo bagay tou. Ou konprann? Lè w ap gade ou wè lòt nasyon yo se yo menm ki gen gwo bagay. Donk lè n ap reyini konsa, jeneralman nou fè li anliy. Ou di kèt men ok nou si nou 2 3 reyini nou di nap fon bagay ayiti malgre gen ensekirite nou al fè yon bagay ak fè nou pa reziyen nou nou mete plis moun nan pwojè a epi nou fon bon bagay nou fon gran bagay ou konprann men lide a pafwa a tank bagay la gen plis moun li ka kraze bon sa se nan obstak yo Met bagay yo sipoze fè selon lè selon lè nòm gen la jistis gen la lwa li ka siye. Lè m pale w de obstak sa vle di pou entegrasyon kankou w te di lang lan pa t yon pwoblèm pou ou sa k te choke w la se lè w te di yon moun bonjou e moun nan pa t reponn ou nan sans men m ap mande w èske te gen yon lòt obstak pou w te ka entegre w nan afè travay oubyen m pa konnen, kòm ou te abitye deja, èske ou te gen yon lòt obstak? Ok, ok, parapò a travay. Obstak la se parapò a entegrasyon nan kominote kanadyèn nan oubyen èske l difisil pou ou pou w antre nan kominote ayisyèn nan egzakteman? Non, kominote ayisyèn nan m panse li diferan. Li diferan, sa k fè sa, E culture nou menm? Preske abitid nou, mœurs nou yo yo yo yo menm. E pafwa konn lè w pa konn moun nan menm lè nou tout se Ayisyen ka gen yon yon sòt de mefyans. Pa pa egzanp, m sonje sa se yon egzanp avan ke m rantre nan vif sijè a, yon lè e telefòn mwen se te piblik mobil ke m te genyen donk mwa a te rive m potko peye l, m te bezwen rele lakay mwen, M just di yon ayisyen prete m telefòn ou an pou m ka fè yon apèl pou m rele madanm mwen pou m di l tout va bien. Misye gade m yon jan, ou wè se yon sòt de pè, ou konprann sa m di w lan? Donk sa rete mefyans ki te genyen an, poutan se yon bagay ki senp, annik fè yon apèl di a wi cheri sa va, ou konnen kat la fini genlè pandan jounen an, donk m potko mete e m potko genyen fòfè tankou yo tou fè prelèvman otomatik eksetera. Donk sa se yon baryè ke l te ye. Mentnan pou antre nan vif kesyon w lan, e pou nou devlope li, pa t vrèman gen obstak nan kominote ayisyèn nan. E franchman, paske lè w vini ki sa w fè? Ou obsève avan, ou gade ki jan sa fèt, e se te toujou byen, se te toujou byenveni. Okontrè, si w ka vini avèk yon nouvèl ide, yon ide ki ki kab pote yon bagay anplis lè w chita ap pale yo. Pou mwen menm, m pa t rankontre obstak vrèman tankou m te ka di w nan lòt bagay yo. Sèl bagay, nou soti nan orizon divès, chak moun gen pwennvi pa yo, gen ide pa yo. Mwen menm pou m te entegre kominote ayisyèn nan e sa ke mwen ladan l lan, paske m pa konn tout moun vrèman, sa pa t, m pa t vrèman rankontre obstak. Se ti pa ti pa, peti a peti ke mwen te entegre l. Franchman, mwen menm m pa t wè obstak. Ok se byen se jis sa nou te bezwen konnen si w te gen obstak, pat gen obstak pou ou paske ou te ou te deja abitye avèk sistèm nan nan Paske nan abitid de vwayaj ou se enpe Egzateman paske m te e m te konn al Etazini m te fè yon tan m te fè omwen ennan m te fè ennan e kèlke mwa an Frans Donk, mòd de fonksyonman sosyete oksidantal yo, sa n rele oksidanto yo, m te kòmanse konnen yo. Men ou konnen chak peyi a yon lòt, gen yon chanjman kanmenm, ou konprann? Egzakteman. Donk, sa, se pa a san pou san menm imaj la ou pran yon kopi kole. Se sa k fè m te di w obstak ke m te rankontre nan kòmansman lè m ap pale swa nan arè a oubyen nan travay la. Epi ot choz ankò nan sosyete an, Ou ka wè moun nan nan travay avè w la, nou pale byen pwòp, epi demen aprè midi ou ka kwaze l nan lari swa w vle salye l, ou wè l tankou l pa rekonèt ou, ou konprann? Donk se se lòt sosyete sa yo, chak fonksyone jan sa yo. Se o fur et à mesure w ap rantre ladan l, ou wè di a bon ok, lè n nan travay la nou pale kòm moun ki bagay, lè m nan lari sa depan de moun nan, si l vin sou mwen ok, si l pa vin sou mwen m kwaze avèk l nou ansann dacha. Tankou youn pa t konn lòt, men tandike antre Ayisyen nou pa gen pwoblèm sa a. Nou salye lòt, nou voye men, nou ka pa ka ret pale anpil, sa va, n anfòm, eksetera. Ou konprann? Chak sosyete gen mòd de fonksyònman pa yo. Ok. Kòm ou pa t rankontre okenn obstak, selon ou menm, ki sa ou panse ki te ka amelyore nan kominote yo e kote w ye lòt bò kote w ap viv Laval ki ta ki te ka fasilite e lòt migran k ap vini oubyen moun ki la deja yo pou yo te ka plis alèz nan kominote a? Ki sa k te ka chanje? Ki chanjman w te ka e pwopoze? Monchè, sa se yon trè trè trè trè bèl ke kesyon l ye. Se yon kesyon ke mwen mwen reflechi sou li. Poukisa? M panse e mwen diskite sa an gwoup deja avèk kèlke zanmi sou yon gwoup e ke ke nou genyen. M panse ta sipoze gen yon sòt de yon sòt de ekip dente dentegrasyon sitou nan nan la nan laval. ki konpoze an a 90 pousan de ay ayisyen ki pou entegre lòt ayisyen k ap vini. Men se sa n ap eseye fè, Paske. pandan mwen di w sa, eskize m, se sa n ap eseye fè, se pou sa objektif chanèl sa, sa vle di si w gen yon lòt antouraj ou, ou ka kòmanse yo, pale yo de sa, se pou sa nou build chanèl la pou nou ka mete omwen tout moun together, tout moun ansanm. Egzateman. Donk, Paske gen moun nan ki vini ki pa gen oryantasyon. Imajine w, moun nan desann kay yon moun ki isit, men ki isit lontan, ki vin isit lontan lontan, gen fòmasyon moun nan pa gen, e travay l al travay. Donk gen bagay an imigrasyon li pa vrèman, vrèman konnen. Pafwa moun nan dwe nan, lè l t ale a, lè tan li t al nan yon ajans, yo t annik pran l oubyen l annik al nan yon travay, lè sa a bagay lontan l pran l. Men gen bagay ki, ki nouvo ke li pa konnen. Men si Gen yon komite oubyen yon ekip Ayisyen ki la ki ka gen yon sit entènèt pa egzanp ki di bon e depi yon nouvo moun vini men ou ka kontakte ou ka pran rele nan tèl nimewo ou ka ekri nan pran tèl tèl mil, oubyen menm nan kominote nou an chak moun nan yon zòn. An Ayiti yo te ka rele sa chèf seksyon men se pa chèf seksyon mwen ta ka fè deskri. Si m abite a lès oubyen a lwès de Laval, m ka pale avèk Ayisyen ki vle, ki disponib nan zòn nan, vwala vwala men kijan n ap fè l. Sa m ka konn yon moun ki ki vini mwen envite l nan yon reyinyon, bon kounye a akoz de pandemi an l pa ka fizik fizikman, men nou ka fè l anliy tankou nou gen yon lyen oubyen Nou pale ak moun nan nan telefòn, yon konsèy, vwala, si w bezwen fè tèl bagay, si w bezwen al nan biwo pou bagay asirans sosyal, men men kote n ap oryante ou pou asirans maladi. Ilèvre, lè w rive ayewopò a, yo ba w ti kat la, men gen moun nan, sa depan de moun nan ki pa menm pale fransè menm, selon moun nan k vini an, kèk Ou konprann sa m di w lan? Exactement. Menm lè moun nan ta pale fransè, e li ka pa alèz a GPS pou ta di l men kote pou l al pran metwo, e ki èd ou ka bay li tou. Kòm kounye a gen pàn. Men se yon kesyon dabitid, moun nan poko abitye a tout sistèm sa yo. Ou konprann? Exactement. Fòk gen moun ki ankadre l, fòk gen moun ki pou ankadre l, se sa. Se sa w ap eseye fè, ou mete yon kominote. Exactement, kominote. Tankou chinwa yo, yo gen kote chak samdi, chak vandredi, Tout chinwa vin la, vini, vin aprann yon bagay, kelke swa sa li. Se sa nou ta renmen fè nan. Egzateman, egzateman, se sa. E pi, kòm kounye a pandemi, ou pa ka di si ou disponib ou pa al travay, ou gen yon ti trans, gen yon tan difisil bò isi an. Pou premye pa ou, ok. E m ka di, jodi lendi, Rasilyen, jodi madi, Rasilyen ap gen tan wi. De 11 zè a midi, si ou bezwen yon bagay, li kab pase pou ou. Sa depann de distans moun nan. Mèkredi, Pwisyen kab gen tan nan kominote an, li gen, l ap disponib de 10 zè a 13 zè. Donk, ou ka bay moun yon kalandriye konsa si gen yon deplasman pou l fè, e pa se pa tout tan ou pral fè l pou li paske fòk li kab entegre tèt li o fur et à mesure. Men premye pa a ou kapab akonpanye l. Li bezwen adrès, men ki kote. Di moun nan men ki jan pou l pran metwo a, montre l, ou wè sa m di w lan. Si le fo menm ou ka kite machin ou nan nan yon stasyon metwo, tankou Laval nou gen stasyonman ensitatif yo, tankou ki pa peye gen kote nan metwo Kartye pa egzanp. Ou kite machin ou avè l selon disponiblite ou paske konnen travay ba w isit lan. E ou kab di bon m pran metro la avèw men kijan l ale men kijan l tounen ou pran feyè ou montre l. Epi jan w sot di an tou jou samdi yo nou fè yon rankont yon 2 2 samdi nan yon sam yon weekend sou 2 di yon samdi sou 2 e oubyen yon dimanch aprè midi depandaman de disponiblite pifò moun nan kominote a. Youn eseye oryante lòt pale avèk lòt. Epi espri de devlopman an tou e kòman n ka devlope pa nou an kòman n ka fè yon miz an komen pou nou fè tout sa nou gen pou n fè yo. Ok se byen se byen sa se sa nou plis panse fanmi yo ki jwe wòl sa plis men ou ta eseye sa w di a te ka elaji plis nan yon kad sosyal kòm si benevola nan yon sans men gen òganizasyon m panse nan Toronto kote nou ye gen òganizasyon ki okipe de Bazan men se plis an anglè men nou pa kòm kominote ayisyen an Bòz ya pa anpil men Monreyal m panse gen gen plis gen mezon dayiti Monreyal daprè sa m aprann men sa w di sa nou ta plis bezwen kankou se jis pou yo ta mete pou yo ta mete tèt ansanm kote ke yo gon kote pou yo rasanble yo gon dat yo gon ou konprann yo gon pwen de rankont fiks e nan tèl tèl ou tèl dat nou konnen nap fè tèl rankont pou omwen entegre menm timoun yo nan kilti ayisyen nan paske nou pral pèdi kilti nou nan yon sans konsa tout ayis gen ayisyen ki pa menm vle pitit yo pale kreyòl nan yon sans e tout sa se bagay ki pa bon pou kilti a se yon pèp nou ye kanmenm fòk nou entegre timoun yo nan sans sa a. Si nou gen yon plas espesyal pou sa, sa ka ede vrèman. Se sa tankou m di w lòt nasyon yo se lè yo fè rankont lan se pou yo ka pale e pou yo ka entegre jèn timoun ki fèk vini nan nan kominote pou yo fè yo aprann istwa peyi yo. Di nou e kòm ou menm ou pa grandi e ou ou etidye Ayiti padon ou etidye Ayiti e ou etidye osi aletranje Kòman w konprann sistèm edikatif, ekonomik, sosyal oubyen ou ka di politik nan peyi kote w ap viv la? E si w ka fè yon ti konparezon pou nou ant peyi Dayiti, kijan w te ka di sa? Kòman w konprann sistèm nan dabò kote w ye a? Bon e. Ou ka chwazi, ou ka chwazi youn ou de nan sa nou di yo, swa edikasyon oubyen sa w pi alèz ladan. Ekonomi oubyen edikasyon e bon. Sosyal, sekirite, politik. Bon, o nivo politik, bon si n pran kote ekonomik lan dabò, o nivo ekonomik nou konnen se pa menm resous ki disponib, se gen yon òganizasyon sosyal ki mye fèt isit, dayè gen yon stabilite politik, depi gen stabilite politik, gen 99 pousan chans pou gen stabilite ekonomik. Epi de vin gen stabilite politik kapab gen kreyasyon danplwa, se sa ki genyen isit, ou konprann sa m di w la? Donk, gen yon stabilite politik, sa vin fè gen yon stabilite ekonomik, menm lè nou wè enflasyon an nan moman sa a an ti jan ap eseye e fè kèk bagay bouje, gen bagay ki pa twò, twò, twò fasil. Donk, ekonomikman konpare avèk Ayiti, se vrèman pa menm nap gade budget peyi nou avek isit jan kijan jan bagay yo ye se vreman nou konprann yo epi bon yon peyi devlope avek yon peyi ki sou devlope se pa se vreman pa se vreman pa menm ou e gen kreyasyon danplwa isit O Kanada lakay nou pa gen vrèman kreyasyon danplwa, o kontrè se fuit de sèvo ki genyen. Vu ensekirite ki genyen an, genyen yo, fuit de sèvo moun ki ta envesti klas mwayèn nan sa pa egziste vrèman lakay nou mentnan. M ka di pi fò moun yo, 70 pousan moun ki kapab yo, yo gentan kite peyi an. Swa y al yo vin isit, Etazini, Lafrans, Brezil, Chili, yo yo partou atravè lemond. Donk, Politikman pa gen foto. Enstabilite an li vrèman lakay nou, nou pap wont di l, li vrèman e, li vrèman kriyant lakay nou. Tandi ke isit li gon stabilite e politik e ekonomik. Mentnan o nivo d'edikasyon, mon chè yon moun pa ta, petèt pa ta panse sa, o nivo de ledikasyon nan rele entèlektyèl la, aprantisaj, e nou kalke sou modèl franse a, se modèl franse a ke nou kopye, mon chè son trè bon modèl li ye. Yon trè bon modèl, ou ka di m son modèl ki fè timoun nan etidye par cœur, men anpil ayisyen lè y al nan peyi e lè yo vin nan peyi etranje, Ou ap wè baz la w genyen l. Baz la Ayisyen an genyen l. Ilè vre ou ka wè e timoun yo pa kraze pa w kè jan w kraze an, yo pa fè nonm de tan ke yo ba ou a. Men w ap gade baz la, lè w ap kotwaye lòt nasyon yo, ke li Kanadyen, ke li lòt nasyon ki nan ki nan peyi kote w ap viv la, ke l Fransè, ke li m pa konnen Ameriken sa l ye an, w ap wè Nou manke vrèman wi fòk yo amelyore cursus ke nou gen ayiti an men baz lan la bazik lan la bon m pa konn pou jenerasyon ki la yo kounye a la kòman sa ye men moun ki nan tranch daj mwen yo nan karantèn yo e m panse moun ki pi gran pase m yo menm yo te pi byen jwi yo te gen yon pi bòn baz toujou ou konprann. Donk m panse baz la la. Sistèm yo pa menm vrèman e gen stabilite isit donk gen plis fòmasyon moun yo kab fòme yo. Ou ka wè fò moun nan fè yon bakaloreya pou l ansenye isit, fò moun nan fè yon metriz selon nivo oubyen yon doktora pou li ansenye isit. Poutan Ayiti se swa moun nan fè ekòl nòmal oubyen lise inivèsitè pou li ansenye nan sèten nivo. Pafwa nou konnen gen nivo primè w yo moun nan ka rive li fè filo epi li pa gen lòt baz men li ka anseye nan mwayen 2, mwayen 1 eksetera nan zòn ki rekile yo. Donk sistèm yo pa menm men sa nanpèch sa sa nanpèch ke ke nou gen yon bòn baz kanmenm ann ann ann Ayiti malgre se sistèm par cœur a ke nou adopte. M pa konn si baz la toujou menm jan, m pa kwè, m pa konnen. Bon, m pa konnen. Jan m wè sosyete a ye a. M byen di nan, nan, moun ki nan jenerasyon pa m nan. Paske e sè m, frè m yo, bon m gen frè m ki nan 35 an, lòt ti sè m ki, m gen yon ti sè m ki nan 40 an la, Donk, m panse, m pa konn pou timoun ki nan ventèn yo, paske nou konnen ensekirite, lekòl pa fonksyone, n ap gade gen fakilte Ayiti, timoun yo konn fè konbyen tan akoz de ensekirite, yo plis entegre yo nan politik, fè manifestasyon, tandi ke isit gen yon stabilite. Si se pa yon tanpèt de nèj ki genyen avèk pandemi an la k vin genyen, lekòl fonksyone isit, apre sa ka gen yon grèv ounibyen moun yo ap pèl kèk revandikasyon, swa yo bezwen plis lajan oubyen tan pou fanmi yo, men apre sa bagay yo fonksyone. Ayiti ou ka tande la e yon pwoblèm politik, tèl zòn bare, katouch ap tire, donk se vrèman pa menm bagay, sa jwe sou baz la. Epi gen seri de moun ki fòme tou kounye a k oblije pati kite peyi a pou ensekirite, donk tout sa fè bagay yo pa menm. Petèt konnya fòmasyon yo ka pa menm, baz yo ka pa menm, men nan nan moun ki te etidye ann Ayiti avan, ki fè primè avan 90, 90 yo menm 92 yo, ki fè segondè m mèt di nan fen ane 2000 yo, e nan alò nan kòmansman ane 2000 yo, pa egzanp mwen, m sonje m fè filo an 97, e moun ki fini jiska ane 2000 yo m panse te gen bòn baz petèt 2000, 2005 tou men aprè sa petèt sa vin jan bagay la ye la li vin degrengole jan m di l lan nan lang pa nou lakay nou. Ok e se enpe sa paske peyi a vin tounen an degraba tankou moun yo di a bagay yo se bak y ap fè e pa avan n ap fè ou menm ki kankou nou sot ou sot pale de fuit e sèvo Ayiti ben m ta pral mande w kòman w panse e ben leta te ka fon jan pou yo ta kenbe moun ki fòme nan peyi a omwen ki sa k ta ede peyi a men m pa wè m pa konnen si w gon opinyon sou sa men m pa wè Monchè m gon opinyon premye bagay ki pou genyen se stabilite politik. Depi ou ka rezoud pwoblèm politik lan, paske nou menm nou pa bezwen anyen, menm ou menm tou ou ka gen ide pou envesti nan peyi ou pa egzanp, ki sa ou bezwen? Ou bezwen yon stabilite politik, si w al Ayiti yo pap kidnape w. Ou bezwen e enfra, enfrastrikti yo de baz yo, si w sot andeyò yon kote, depi leta fè wout, gen dlo, gen kouran, ou kab fè yon antrepriz, yon faktori, ou kab fè yon, ou kab fè yon otèl, ou kab fè yon magazen, Se sa ke ke nou gen bezwen. Depi bazik sa la, e m panse se sa ki ki plis enpòtan pou pou jèn yo, pou klas mwayèn nan. Fòk gen e stabilite politik la fòk li genyen l, avèk enfrastrikti de baz yo. Fòk fòk fòk genyen l. Sa pa gen manti nan sa. Epi kisa k gen ankò? Fòk Leta jwe wòl de kontwòl li. Lè m di w fòk leta jwe wòl de kontwòl li an, gen de seri de bagay an Ayiti se yon sèl ti klik moun ki kab ki kab fè yo antre. Yo kontwole dwàn, yo kontwole tout bagay. Imajine yon moun ki fè ventan, trantan nan peyi etranje, petèt karantan se yon laj li, li ta renmen antre nan peyi l pou l al envesti. Men lè l enves lè l rantre yo di l se se mesye entèl ki nan onz douz fanmi yo E ou menm ki gen dwa fè tèl pwodwi rantre, ou konprann? Donk ou vin ekspoze la, vi w vin vin pa pa bon. Ou vin tounen yon sib. Egzakteman, sè le vrè sè le vrè mo. Fè m ba w egzanp, m gen plizyè zanmi m ki te ki etidye medsin ki Kiba. Men lè yo rantre Ayiti, kounye a se ann Espay yon pakèt je jete yo. Tandike nou bezwen medsen an ann Ayiti nou pa menm genyen. Exactement. Sante piblik vire tounen yo woule yo, yo woule yo, tandis ke gen lòt peyi kap fè yo zye, kap fè yo zye dou, yo gen yon bòn fòmasyon an medsin ki Cuba, yo oblije ale. Mwen gen zanmi m ki Ayiti ki ki medsen oubyen ki enjenyè pa pa egzanp. E yo peyi etranje pat janm pat janm rèv yo Men ou konnen konnya yo te yo pat janm aplike pou rezidans gen kap dim kap relem kap di kòman dosye rezidans sa gen Canada ou konprann mwen anvi aplike mwen chèche enfòmasyon. Sak fè sa epa kòb yo pap fè non ayiti nan domèn yo men vi yo avan tou paske wap gade kijan pitit ou ap leve li paka al lekòl demen maten li ka al lekòl la yo anlvel sa w fè pandan pandan 10 ans travay nan nan yon kout fil sèlman nan gad ou se on milyon k pou al pran Bon imajine ou pa menm gen gen 1 1 santyèm nan sa yo mande w la. Donk pou mete fanmi w avèk vi pa w an sekirite ou oblije fon jan ou kite l. Donk se sa m di w se stabilite politik lan k ap fè tout bagay. Si pa gen stabilite politik pou enfrastrikti de baz yo kreye, jèn yo ap kontinye kite peyi an, sèvo yo ap kontinye ale. Se vrèman domaj. Se vrèman regretab paske mwen m konnen ou menm ou se yon nèg ki vrèman fòme e moun ki pa konnen Priscien se yon famasyen li ye e se yon nèg ki vrèman fòme nan peyi Dayiti e aletranje e tout se sèvo n ap pèdi e nan kèlkeswa domèn nan E nou gen anpil sèvo ki fuit, ki kite peyi a paske premye bagay la se vi avan tou, se sekirite. Si w ap travay yon kote ou pa santi w alèz, ou p ap ka travay, ou pa ka menm, ou pa ka menm mache nan peyi a. Antouka, se byen domaj nou menm ki kapab, nou oblije jete nou nan peyi a. Se sa k ap bay pwoblèm. E sa k ap vini la yo, m pa konprann kòman y ap jere peyi. E de tout fason e Prisen, si gon bagay ou ta renmen fè nan kominote swa kote ou ye a oubyen nan zòn kote ou soti Ayiti, kisa l te ka ye nan kominote a? Si gon bagay, pale nou de yon bagay ou ta renmen fè, ou ta renmen ki fèt menm si se pa ou k fè l. Monchè, m panse a kote m soti an, ki se yon, ki se kounye a l vin dizyèm depatman paske ou konnen nou vin gen yon depatman anplis, li pa nevyèm ankò, Grandans. E Alò paran mwen gen gen inter dèyè a gen inter ou konnen men youn nan alò poum rantre nan su nan vrèman kesyon w poze nan men ou konnen youn nan pi gwo pwoblèm ki gen kote ensekirite a kòmanse se tout moun kap sot andeyò yo kite tè yo pafwa gen kal fè taksi moto nan Pòtoprens, tout bagay. Monchè, san koupe pawòl ou, si w t ap koute emisyon m te fè dènyèman an, se egzakteman menm pawòl yo n ap pale la. Se sa k fè chak vandredi nou gon emisyon ki vrèman pale de sa. Ou mèt kontinye. Ok. Donk se, se, bon, kòm ou di w ou te pale de sa nan yon emisyon, m pa bezwen kontinye. Se, se tout bagay sa yo ki kòmanse. Non, non, ou mèt kontinye. Se opinyon pa w li ye. Se nòmal. Fò moun yo tande l. Exactement. Se tout bagay sa yo ki kòm ki ki kòmanse se premyè koz ensekirite a. E lè map pale a papa m, li di m bagay sa kòmanse vrèman yon moun te rakonte sa sou Duvalier. Lè se fèt Duvalier, gon pakèt moun yo konn anbake nan kamyon pou vin kriye Tonton Dòk a vi, vin chante nan Pòtoprens. Apre sa gen moun yo konn pote tounen men gen moun yo konn tou rete nan Pòtoprens. Papa m konn di magoude nan chalan an, gen moun ki konn rete, fanmi yo pran yon ret lakay yo, bagay sa yo. Enpi lè moun nan li rete, li rete aprè limyè, li di gen gen limyè Pòtoprens, li vin gen yon gwo radyo, epi sa w tande a moun andeyò. Jan Klod vin ale, bon, bagay la gate nèt, moun ap rantre Pòtoprens, moun ap rantre pa gen travay, ou di, monchè, si latè pa bay, si w pa pwodui latè, mwen menm ti pwoblèm m genyen se nan latè m pral avè w, se sa fè m di w andeyo, la m vin avè w. Fòk latè pwodui. Si latè pwodwi nap mou depann mwens de Repiblik Dominikèn pa egzanp ke nap achte menm bannann, m tande kokoye, menm zaboka n achte lakay yo kounye a. Donk sa ke mwen gen te mwen konnen gen anpil lam jeremi la anpil lam veritab lakay mwen. Bon bagay. Donk brother se se yon se yon izin kap pran lam veritab sa yo kap transfò kap transfò kap transfòme l men. Kounye a nou fè nou fè boulèt Menm si l pa pita tankou avèk bannann yo ou ka fè avèk lam veritab lan. Ju menm se pa pale, ou konprann sa m di w lan? M pa bezwen pale nan lòt aspè ke nou itilize l nan tonmtonm, lòt bagay. Donk, Sa se mèt kesyon an tonmtonm lan. Egzakteman, ou konprann? Donk, si w gen pou si w gen fè, si w nou de twa ki gen mwayen nou sot nan zòn lan nou mete nou fè yon bèl izin deyè a, non sèlman ap gen kreyasyon danplwa, ou konprann sa m di w lan? epi n ap pwodui yon bagay ke n kab vann, petèt rive o kay menm Pòtoprens, sa pral depann de mwayen de konsèvasyon li. Men fodrètil ke gen sekirite. Kòman ou kab fè ou pwodui, w ap rantre Pòtoprens, ou pa ka rive Matisan, depi ou rive Fontamara ou bloke. Se sa k fè m di ou sekirite a se li menm ki eleman de baz lan. Malgre tout lide ke nou genyen pou nou ta envesti lakay nou avèk de twa zanmi ki petèt ekonomikman n ka di bon nou pap gen ase mwayen, m ka tyeke rasin li, m tyeke yon lòt moun ke m konnen eksetera, epi n al envesti men e mwayen ekonomik lan? Ou al envesti ou tande yo anlve moun nan. Men si nou retire tout aspè sa yo, lide pa m nan kominote kote m sòti an, dayè se yon yon izin k ap transfòme pwodui sa yo. Pa egzanp manman m gen yon teren bagay ki rele w fè kowosòl mang fransik, lè m al andeyò e m Se franchman hein. Wap wè yap tonbe atè a jan jan granmoun yo konn di se kochon kap manje yo. E pouri yap pouri se pa nou konnen men pouri yap pouri atè. Hey tandi ke pòtoprens wap tande 2 grenn mango 1 grenn mango grenn zaboka byen chè ou konprann men pou pou Pou sa fèt, fòk gen enfrastrikti de baz yo, fòk gen wout, fò yo pa di w pon an prèske tonbe, ou konprann? Paske lè w ap pwodui yon bagay, fò l ka sòti. Men si l ret nan Grandans lan sèlman, moun yo p ap kite yo, yo gen lam veritab nan jaden yo, yo pa pral achte pwodui a vrèman, se rè. Men si w kab sòti a pwodui sa kote k pa gen sa n rele matyè premyè lan, lam veritab la, lòt moun Pòtoprens ap achte l, okay, Okap, li nan Pòtoprens lan la menm nan makèt ka pran l. pwodwi yon lap bagay. Men faudrait-il ke infrastructure de base yo la. Donk se yon usine ke m ta renmen etabli deyè a e pou transformer kè yon pakèt pwodwi ke nou ke nou genyen. D'ailleurs Grand Anse la se depatman ki gen couverture fo-forestière li plis ke tout lòt depatman yo. Vu ke ou konyen l dèyè nèt, donk moun yo pou yo transpòte pye bwa a isit li li li li an ti jan difisil e nan tout bagay sa yo Bon ap remake ou gen youn nan enkyetid ke m t ap pale avèk de twa zanmi k genyen. Vu kriz imobilye lan, gen yon pakèt, nou yon pakèt jèn gen nan nou k poko gen kay. Ou ap gade moun yo, se zòn sa yo rele an, an rejyon yo moun yo ap voye tèt yo, sa k ap voye tèt yo, genyen menm ki panse a Sent Agat, Tèbòn, Repantini, genyen nan Ri Studio Brale, yo di yo bal, m pa konnen, Sent Amab, kote. Donk, Sèl enkyetid lan se pou li pa dispèse vre paske gon nwayo ki gentan la, ou konprann sa m di w lan? Ò, lè w nan zòn sa yo, mezon yo pi chè, moun nan ka di bon mwen menm m pral longè yo, m pral Bosal. Donk li sot nan Riv Nò l al nan Riv Sid. Menm lè l ka fè menm travay la wi, men sa avèk yon lòt kominote ayisyèn ki nan yon lòt ki nan ki nan yon lòt zòn. Donk li oblije al rekòmanse pwojè oubyen al kontinye yon ide de pwojè ke l te gen pou pou riv nò lan. E nan 3 a 5 an nou wè ke nou plis pwogrese, nou fòme janm di w nwayo a kote n kab ankadre nouvo arivan yo, moun ki gen pou rive yo. E nan 3 a 5 an nou swete ke nou nou gen mwayen si yon moun pa egzanp ki ap fè pou n kab akonpanye Menm se jiridikman yon moun ki fè yon demann, pa egzanp yon moun ki travèse fwontyè a, ki se yon Ayisyen ki fè yon demann dazil oubyen ke yo rejte pou, si n gen de bon avoka ayisyen, moun ki etidye dwa isit, ki konn domèn nan, ki kab akonpanye Ayisyen sa yo, nouvo moun sa yo ki rive an. Se sa k fè nou ankouraje jèn nou yo, timoun yo sitou, lè m di w timoun yo ki nan segondè 4, segondè 5, pitit nou, pitit lòt moun, zanmi nou yo, ke yo reoryante yo, se pa oryantasyon antrepriz jan yo vle bay yon pakèt ladan yo, fòk yo oryante yo nan bagay ki kab ede sosyete yo, e yo pale kreyòl, lè moun nan vin fè w ka pale kreyòl jan w sot di an, idantite ayisyèn nan se kreyòl la, se youn nan premye bagay, se lang lan fòk yo genyen l, lè moun nou vin. Se bagay nou prèske pèdi an. Egzakteman. Lè imajine w pitit fi mwen, lè m lè m di l yon bagay an kreyòl, li reponn mwen an fransè. Sa m di non, m konn di l mwen pa konprann tou. Ou konprann? E l al oblije di, wi papi, m vle di tèl bagay. Ou konprann sa m di w lan? Donk, idantite a arab la, m gen zanmi m arab yo, ti m chinwa a, fò timoun yo pale lang peyi pa yo, malgre fò yo pale lang peyi kote yo ye an. Ayiti. E pou nou, jan m di w la pou m reponn kesyon an, pou n ka oryante moun yo, ede yo, jiri, jiridikman ede yo, epi gen yon nwayo n ap reyini, n ap chanje ide, ki pwojè ke n genyen pou kominote ke nou ye an, ki pwojè ke n genyen pou m, pou lakay nou, paske lakay se lakay jan, jan yo di l lan, fò n toujou gen yon pwojè pou lakay tou donk, Nan 3 a 5 an, m panse pwojè sa yo ap konkretize, komite sa yo ap gen tan la, l ap gen tan kab oryante moun yo nan pwoblèm ke yo genyen. Epi, ki sè, nou ka gen yon lokal ki pa nou, yon sòt de biwo, kote ansanm nou peye le mwa, nou di bon, nou gen yon tèl adrès, si w gen yon pwoblèm vin la, yon pwoblèm vin la. Nou kab pran moun ap travay avè nou, yon Ayisyen, li p ap ka fè benevola, nou konn kijan peyi a ye. Nou di bon nap peye yo 15 dola lè. Men ka gen benevola tou. Ayisyen fè benevola nan lòt òganis. Poukisa nou pa ka fè yon sistèm. Moun nan pa pral fè yon pakèt lè, men l ka fè yon 2 zè tan, yon 1 è tan, yon 3 zè tan. Egzat, egzat, egzateman. Nou ka fè l konsa. Jodi a la a, nou di bon wap kabay 3 zè tan nan biwo a oubyen biwo a ouvè de 9 è a 2 zè tèl jou tèl jou. Nou konnen tèl moun ap disponib. Ayisyen an vini l bay doleyans li. Kote n ka ede l, nou klè avè l nou ka ede l. Si n pa ka ede l la, n ap oryante l vè yon biwo ki disponib isit ki pou fè sa. Donk, se sa m wè nan 3 a 5 an kote ke nou nou ka rive nan nivo sa menm. Ok, se byen, se byen. N espere sa rive jan w swete l la. Nou ta kontan men n ap gade pou nou wè. Wi, w ap pase. Epi yon dènye bagay, poukwa pa jan gen Gro gro biznis ou wè se chinwa k fèl se m pa konnen se lòt se jwif yo k fèl li ou ka gon bagay ou de referans yo di w ah sa se pou ayisyen l ye e pa ti boutik ou konprann on gro gro gro gro bagay gwote e pa ti kas kout ou konprann e gro gro gro gro bagay kote w di ah wi son ayisyen nou gon drapo ayisyen menm devan l ki nan mi w di w sa son ayisyen se pou ayisyen Wi ap dwe mouri ayisyen resi met tèt yo ansanm pou byen rarman ayisyen met tèt yo ansanm yo fon bagay de grand anvergure bagay sa yo ok. Nap espere sa na espere sa mwen m ta renmen sa fèt avant avan 3 a 5 an bon nap gade. Bon e se sa n swete ou konprann se sa nou tout swete. Nou gon lòt kesyon pou ou kòman ben kòm nap pale de kominote a Kòman w, èske w ka konpare kominote ayisyèn nan avèk kominote lòt peyi ki kotoye Laval oubyen Monreyal, Kanada? Èske w ka fè yon konparezon pou w ka di nou ki diferans ou wè k genyen antre yo? Eee, alò, m fre, m, Pa egzanp, w ap gade si w ale nan ou lèfini Ayisyen an manke ede Ayisyen parèy li. Si w ale nan boulva endistriyèl nan Monreyal pa egzanp, w ap wè pifò garaj yo se lòt nasyon pa egzanp Arab yo. W ap wè pifò moun sa yo ale Arab ou wè Ayisyen anpil Ayisyen se la ke yo ale tou. Men poukisa Ayisyen an pa kreye non sèlman Ayisyen te ka kreye gen garaj pa li men poukisa anpil Ayisyen pa soutni Ayisyen parèy yo. Ou konprann? Donk m panse nou youn manke antre lòt ede. Poukisa si gon bagay la a, m pa oryante m pito vè bagay ayisyen an genyen an? Paske lè m achte nan men ayisyen an, li voye lajan Ayiti ba yon moun, e moun nan kab envesti l ann Ayiti, se peyi m ke mwen ede. W ap wè italyen bay italyen travay, yo travay plis, arab la bay plis, arab travay parèy li travay. Men gon bann ayisyen sil pa gon blan devan biznis lan e sa m wèl anpil sendomeng si ayisyen an fon bagay li pa gon dominiken ladann pou li li pa gen biznis li pap mache ou konprann donk nan kominote ayisyèn pa nou an nou oblije bay bagay ayisyen fè plis valè konparativman a lòt e lòt nasyon yo lòt kominote yo se youn nan diferans fondamantal ke m wè gen lòt ti diferans tou pa egzanp ou ka wè e Arab yo pa egzanp gen yon inite menm lè yo gen pwoblèm nan peyi yo men lè yo vin isit w ap wè yo anpil met tèt yo ansanm malgre m konn tande gen ti divèjans men ti divèjans ki gen antre yo a sa se pwoblèm nan peyi yo ki genyen pa rapò a rejyon ke yo soti eksetera, men apre sa wap wè yn inite ke yo ke yo gen antre yo lè yo pou yap defann koz pa yo ou konprann e si w gen pwoblèm a youn wap wè pou yap defann kòz pa yo donk se anfèt se diferans la se o nivo de envestisman de janm dodo lan yo yo yo bay bagay ki sot nan rejyon pa yo nan peyi pa yo plis enpòtans moun nan sot nan rejyon pa l wap wè l pran moun sa wap wè italyen an l plis anplwaye italyen Arab la plis anplwaye Arab nan nan biznis li. Tandike, non sèlman Ayisyen an manke anplwaye Ayisyen lè l gen yon bagay, men Ayisyen an pa bakòp biznis Ayisyen. Si yon Ayisyen gen yon depanè lè yon lòt gen yon depanè, kote w ap wè l rantre nan lòt la, l pa al nan bagay pa Ayisyen an. Poutan li pa ta sipoze konsa, ou konprann? Donk, sa se yon grenn grenn diferans. Sa vle di fòk nou preche, fòk nou preche inite nan antre nou, fòk nou omwen soti nan sistèm akayik lontan an, Men lontan nan peyi nou, nou te gen tèt ansanm, men kounya bagay yo kòmanse yon, vire yon, vire yon lòt jan. Wi, ba imaj jan ke peyi nou vin ye kounya, e, w ap gade, se konsa. Ok. De tout fason, bon, nou espere yo ap koute, yo, y a met tèt ansanm, y a sipòte yo. Men m konnen gen kèlke garaj Ayisyen kanmenm nan, e, nan, nan. Genyen, men fòk Ayisyen al ladan yo, Men nou gon pwoblèm, nou gon emisyon pou m fè sou sa, nou gon pwoblèm de sèvis, kòman pou yo akeyi moun. Ayisyen pa konn kòman pou yo akeyi moun nan ankenn biznis, kèlkeswa kote w ale, e kòmsi moun nan prèske goumen avè w, e ak sa w vin achte nan men l. De tout fason, n ap pale sou sa aprè. E nou pral poze w yon lòt kesyon. M pa konnen èske ou gen pwojè biznis oubyen nan kote ou ye pou Laval oubyen Ayiti. Si w gen pwojè pou fè biznis oubyen nan kominote la, e kòm ou sot di, e kote ou sòti nan Grandans. Ou ka ou gen yon ti tan si w ta vle elabore sou pwojè sa yo pou ta prezante plis avèk telespektatè Inyon 109 yo e konsa nou ka byen enfòme de sa. Bon, se se si kòm m toujou di e m poko janm konn yon milyonè ki fè tout vi yo oubyen yon moun ki alèz. Ou poko jwenn milyonè non. Nou gen ide yon ajans, yon ajans farmaseutik an Ayiti. E ki sa, ki sa ide an ye? Se, se sa ke nou rele enpòte de pwodui. Tankou nou gen yon ajans, n ap gen de medikaman n ap distribye l bay farmasi. Se achte de pwodui ke swa peyi a genyen deja, oubyen ke li genyen yo a yon pri ki twò wo. oubyen ke yo pa disponib nan kèk zòn. Pa egzanp, si m al enplante yon ajans farmaseutik, li kab Jeremi nan peyi m, li kab se Okay pou m ka fasilite pi fò moun gen aksè ak li. Se nan yon premye tan gade ki pwodui ke zòn nan yo mande ki pa genyen, oubyen ki pwodui ki genyen pou m bay yon altènativ. Yon altènativ isit pa egzanp nou gen Tylenol isit moun konnen l se paracetamol ke Tylenol la ye sa nou rele acetaminophen nan men n ka bay yon lòt acetaminophen ki pa rele Tyle Tylenol e ki mwen chè nan peyi nou ke Ty ke Tylenol sa ki sa k pase nou pèmèt moun ki pa gen mwayen yo kapab kapab jwenn li moun ki pa gen mwayen ekonomik ki elve pou achte mak sa kapab jwenn li e nou ba yo sèvis sa pi pre lakay yo Lè m di pi pre lakay yo, gen pwodui pa egzanp si w si w Okap ou pa genyen l ou oblije rantre Pòtoprens lan pou yon medikaman ke zòn nan pa genyen l. Men si nou vin gon fè yon ajans nou gen nou gade bezwen zòn nan nou regwoupe pwodui yo nan ajans lan depo a ap vin achte nan men nou famasi a ap vin achte nan men nou sa ka pèmèt sove vi moun sove vi moun paske medikaman disponib moun nan ap jwenn li pi vit e sa ap pèmèt tou e fonksyonman sistèm sante nan zòn nan kote medsen avan lèl preskri li pap konnen ke li malad lap ap jwenn li eksetera men pou fè biznis sa yo fòk nou gen yon pwojè 1 2 3 ou wè sam di w lan 1 2 3 lide avan kisal ye se etid de marche a ke nou gentan gen yon lide de li Dayè se domèn pa nou. Menm lè nou isit nou an kontak avèk de kamarad nou, de konfrè nou k ap di men kijan mache ap evolye. Dezyèmman, se kapital la, kapital inisyal la. E ou pa oblije fè yon bagay pou kont ou. Si se pa sa, se kas kou jan w di an ou pral fè. Nou ka met nou de twa ansanm nou fè yon bagay selon lalwa nou fè yon bèl envestisman. Ap gen kreyasyon danplwa nan domèn nan e n ap kapab ap itil kominote kote nou sòti an. Mizapa ide ide de pwojè, nou gen kapital inisyal lan. Mentnan, kounye a, se anviwònman ke n ap plase biznis lan. Ki anviwònman l ap ye? Yon anviwònman kote gen moun k ap k ap preskri, anviwònman ke yo gen bezwen. Nou pa oblije vann medikaman sèlman, gen dòt dòt pwodui ki pwodui natirèl ke n kapab vann, ou konprann? Donk, Mizapa de pwodui e sèvis sa yo, n ka gade nan zòn nou prale an, kisa zòn nan bezwen ankò, kòman n ka pote kontribisyon pa nou. Epi n ap pran kèlke egzanp e nan lòt peyi ke n pa se mo isit tou, kòman sa fèt lè nou antre nan yon jan kouti, kisa n jwenn mizapa yon famasi. Nou ka di mizapa yon ajans ke nou genyen, kisa n wè zòn nan gen bezwen ankò nou kapab mete swa yon etaj anlè oubyen nan yon yon espas ki akote. Konsa tou, n ap pwogrese, pwogrese epi n ap etabli biznis lan. Donk se ide de pwojè a, mwayen pou egzekite pwojè a epi dènyè faz la se egzekisyon de pwojè a. Malgre pafwa ou ka pale de ensekirite, ensekirite, Men gon bagay, tou otan se move kote wap pran tou otan ou ou gen yon sòt arè. Fòk ou wè bon kote avan ki bezwen zòn nan genyen epi ap epi ou ou fonse a 50 pousan. Depi ou gentan wè bon kote a, de depi ou gentan wè bon kote a a 50 pousan ou gentan ou gentan egzekisyon ap fèt wi. Menm lè ou poko sou teren an, ou bon kote wap fikse bon kote a sèlman. Kisa m pral fè? Epi ou di bon ok apresa se aspè se sekiritè lan Nou pral travay sou li. Se konsa m wè l, se konsa m panse pou n ta do fonksyone. Ide de pwojè, mwayen yo, epi sa w ap met a dispozisyon pou w reyalize pwojè. Ok, sa se yon pwojè ou gentan, se plan pwojè a gentan fini oubyen m pa konnen nan ki faz li ye? Plan pwojè a, plan, plan pwojè a se yon pwojè ke nou gen a de twa zan mi depi lè nou te nan inivèsite ann Ayiti. Men nou konnen akoz de ensekirite a vin ogmante, nou remodle, nou repase men ladan li. Nou te plis nan kapital la, nou di n ap deplase, sa fè nou vize plis pwovens. Nou te vize kapital la avan, kote gen konsantrasyon, gen mas moun. Lè gen mas moun, t ap gen plis afè. Sa vle di gen biznis. Egzakteman, men nou kab deplase pwojè a tou vu jan ensekirite a ye. Si n mete l nan yon vil tankou Okap oubyen Okay, Si nou mete l okay moun jeremi ka vin achte l moun okay ap achte l si nou mete l nan larti nan lartibonit moun okap ka achte l moun latibonit ap achte l moun ou konprann sa m di w lan donk se deplasman pwojè a pwojè a gentan son pwojè ki ankou ankou li ye li te bloke premyèman e Ekono, ekono, ekonomikman, nou te gen yon zanmi ki te la ki vin sanse dezangaje paske pou ensekirite li pati kite peyi a, bon ou konnen lè yon nan pati li menm li pati ak viza eksetera gen bagay li te genyen li vann eksetera gringo ensta, enstabilite. Dezyèmman kowona a vin yon ti jan bloke bagay yo paske m al Ayiti depi an 2018 pa egzanp mwen menm Tandis que en 2018 m te fè 3 vwayaj, sa vle di m te ka kontinye vwayaje pou m kontinye pran kontak ou regad teren an malgre moun ap gade men sa an ti jan kanpe m swete 2022 a la bagay yo a chanje konsa nap kontinye non sèlman pran kontak dèyè epi founi je nou gade pou n regle kèk bagay o nivo swa sante piblik oubyen ministè komès etc pou n gade kòman na finalize bagay yo. Ou wè? Ok, se trè byen, nou espere sa va mache, e lè sa tou mwen menm ap, m ka yon, mwen menm m prè pou m envesti tou ladann. M konn se bizisman ou ye, m konn se. Ou konn sa deja, mwen menm m pa, m pap fè ti bagay an vaz klo, paske sa m ap pwomote, sa m ap di a se li m ap fè. Egzakteman, ya, ya, ya, se sa. Mwen toujou prè depi m fin wè tout etid yo kòman sa ye, tout bagay yo nòmal, souvan m ka patisipe, Mwen deja pòt mwen gran louvri map tann poum patisipe e de tout fason m pral poze w yon lòt kesyon kòman kòm ou gen pwojè pou fè bagay sa yo lòt bò a men kòman ou konprann dewoulman e jan peyi a prale la nan sans gouvènans e nan an tèm jeneral kòman ou konprann dewoulman peyi a e Monchè o nivo monchè politik Ayiti konplike m pa di w kòman politik Ayiti konplike paske sa yo rele lidè nou yo yo pa wè peyi yo pa gen vizyon peyi. Nèg yo se pwòp tèt pa yo yo wè. Pwòp tèt pa yo ou wè la a e mesye Jan ou byen Jozèf prez prezidan, li fè yon jan l ri la a ba a, li di sa pa bon, sa pa bon, sa pa bon. Li met ansanm yo voye l ale, le pire ki sot pase la a yo tye li, ou wè yo vini yo fè pi mal. Yo kouri dèyè makout, ilèvrè ke makout pa bon, e militè yo vini, yo fè menm bagay la, kraze, zo, etc. Rejim militè an la ale, ou vin gon eleksyon demokratik, Aristide yo di w Lavalas pa bon, Lavalas pa bon, voye l ale, yo fè pi mal. Donk, kisa k, kisa k pase? Se konsyans, se konsyans nasyonal la ki pa genyen. Se sa Tuneb Delpé avan l te mouri, kounye a ap di an, sa yo rele konferans nasyonal la. Se chita tande, Pou fèt ok bon chita tande pou tout moun di ann nou mete enterè mesken nou de kote ann nou wè peyi a kòman n kab devlope tèt nou se pa pa rapò a etazini ak kanada non men omwen pa rapò a repiblik dominikèn pou n ka gon stabilite politik pou n ka gon stabilite ekonomik pou n ka pwodwi pou n pa achte tout menm bagay menm ze pou n pa achte dèyè. Si w pa fè, si w pa gen yon vizyon 10, 15 an, 20 tan pou peyi an, si w konnen w ap vini nan pandan 5 an oubyen 2, 3 zan nan yon tranzisyon w ap fè yon bagay ou chire. Donk, se yon konsyans nasyonal, se fòk gen yon nouvèl jenerasyon de lidè, fòk gen yon nouvèl jenerasyon de, fòk gen yon nouvèl jenerasyon de lidè k ap. Fòk gen yon nouvèl jenerasyon de lidè, m gen te sou bagay la, fòk gen yon nouvèl jenerasyon de lidè ki emèje, ou konprann? Si pa gen nouvèl jenerasyon sa yo, se menm atoufè sa yo ke m ap ke m ke m ap gad la. Moun nan t ap rele dèyè, moun nan te di Aristide pa bon, dis kenz an de sa, jodi a ou wè pou l ka di se phtk k pa bon l di w Aristide bon. Jodi a ou wè l di w phtk pa bon, aprè 20 an, tout sa se pa, e pa peyi vre non, Sal te di avan te ka bon wi, men se pa rapò a enterèl ki fèl di entèl pa bon jodia demen l tout bon pa rapò enterèl vin chanje men se pa enterè peyi an ou konprann demen si yo sak di phtk pa bon ap gon lòt pati lap dou phtk bon li te dil pa bon wi paske enterè pòch li ap chanje enterè enterè sal bezwen an chanje men pa gen lide peyi vrèman Tout tan pa gen sa yo pa met peyi a avan yo pa mete avni yo avan pi fò tou pa yon madanm yo a pitit yo lè yo bloke lekòl fè manifestasyon kraze ti machin klas klas mwayèn nan ou fè efò ou achte yon yon ti machin wi bon konbyen mwa ou travay nan ou achte yon ti machin 4 5 mil dola 6 mil dola ameriken ayiti bon klas mwayèn nan prèske pa ka achte machin nèf ayiti yon manifestasyon premye kote nèg la vize vit vit vit machin nan ondirè ti machin nan gen pwoblèm avèl ou gen yon biznis met met dife ondirè sa gen pwoblèm avèk yo Tèt chaje. Se konsa li ye, se konsa li ye. Bon, men ki konsèy ou ka bay? Eske y ap tande konsèy la men ou ka bay li kanmenm? Ou ka bay yon konsèy omwen pou sa te ka amelyore? Monchè, konsèy lan, premyèman fò nou gen souverènte tèt nou. Fò nou pa gen yon gwoup moun oubyen yon kò gwoup oubyen yon m pa konn sa li ye an k ap ba nou dikte Sa se 1. Fòk nou lè nou chita ansanm nou ka jwenn solisyon an. Se pa mesye blan ki pou ap di nou, Mister Blan jan chante a di an, pou nou a dwat, pou nou a goch. Jeneralman, moun k ap ba w lòd yo jeneralman yo nan enterè pa yo, yo pa nan enterè peyi an. Fòk Ayisyen wè enterè peyi l dabò, jan m sot di an. Fòk nou gen yon plan, yon plan pou ventan, kenzan, yon plan de devlopman. Si w pa gen yon plan de devlopman brother, anyen p ap ka fèt. Fòk ka gen yon, sa yo rele konferans nasyonal la. Nou chita jodi an, ke m pa konnen ke l te makout, li lavalas, li phtk, kòm si, kòm se kouran sa a ou genyen jodi a, ke w di ou santris, ou m pa konnen sa w ye an, ou de dwat oubyen ou de goch, nou chita ansanm. Mesye depi Jean Claude fin ale men kisa peyi a vini lnde di makout pat bon li vin pi mal men kisa nap fè brother sou pa gen chita pale sa pou nou vide kontansye pou nou elimine sak te genyen yo men se la jistis fòk sa rele enpinite an moun nan te fon bagay yè jo jou demen si vwe li k minis e li k se senatè li de li depite enp si pa gen enpinite toutan pa gen la jistis pa gen anyen k serye ka kap fèt moun nan fon bagay li gen entèl ki senatè, entèl ki minis, ki depite, li di a timoun sa e timoun lakay mwen li ye. Lè nèg la fè yon bagay, li di yo di w se pèsekisyon politik pou lajistis pa aji. Ou konprann? Donk, si pa si, depi lajistis pa ka triyonfe yon kote, gen enpinite, mon frè se lajistis dabò. Lajistis dabò e pa gen moun pa, lajistis fòk li triyonfe. Tèt chaje, tèt chaje. Nou lwen toujou, nou lwen men nap espere kanmenm, nap reve kanmenm. Wi fòk nou reve. Egzateman. E di nou ki pi bèl moman ou pase nan kominote kote ou ye a e kote wap viv la e Priscien. Ou ka pataje avèk nou e ki pi bèl moman ou viv depi wap viv kote ou ye a. E pi bèl moman an, se te nan yon rankont avèk de twa kamarad anni. Nou chak ta pataje de, jan wè m ap pale la avè w la, nou ta pataje de ide nou, de sa se te avan pandemi an, n ap manje ansanm, bwè ansanm. E se te nan yon ete, n ap pataje ide nou ansanm. W ap wè ou vin retwouve tankou se lakay ou te an Ayiti, sitou e manje lakay lokal nou t ap manje, ti griyo bannann nou. Donk, ou wè gen sa sa rele fratènite a gen l antre frè, antre nou menm bò isit lan. N ap pale, monchè si ki jan lakay, si te lakay te bon nou tout t ap lakay, eksetera, ou konprann. Donk se te yon trè trè bèl moman ke l ye kote n ap chanje ide, Chak moun ap pale de eksperyans pa yo bò isit lan, ki ki sa yo te wè, moun ap di lè l vini men ki jan sa te ye, moun ki gen ventan, trantan isit, nou menm ki gen de twa zan, senkan an plis e plis isit n ap pale. Donk se te yon trè bèl moman li w ap ou vin konnen de bagay jan peyi a te konn fonksyone avan ke w pa t konnen w konprann epi moun ap di w men ki jan sa ye kounye a w ap gade re reyalite a monchè sa se yon trè trè bon moman se te kominote ayisyèn an ki te reyini nou te yon nou te prèske ke nou te 33 ou 34 lè sa, nou te anpil, nou te reyini. Bon se te yon trè trè trè trè trè bèl moman ke li ye. Malgre sa te gen rapò avèk komite, yon komite ki te la ki vin reyini avèk nou 2 3, nou te, monchè nou te, se te vrèman bon, se yon trè trè bèl moman li te ye. W aprann ap pataje de eksperyans ayisyèn, e kisa n konte fè bò isit lan, kisa si n ta gen mwayen n ta fè, monchè se youn nan trè trè bèl moman ke m te pase. Men se, Pa pat gen yon sijè, n pat reyini pou yon sijè, nou te di nap just reyini epi wè sijè k vin ap echanje vin fèt yo, e tankou n te gen yon òd di jou n te di nap fè ABCD tèlman sijè yo te trèz anrichisan, te gen anpil bagay ki te debat pandan pandan 5 èd tan anviwon, 6 èd tan ke n te pase ansanm. Se byen sa, m espere ta gen plis rankont konsa, menm si se vityèl, M espere nou ka envite kelke grenn tou sou chanèl la, sa ki vle patisipe avè nou. N ap trè kontan e pou nou fè yon bèl echanj e nou ka mete plizyè gwoup ansanm tou. Egzakteman. Avèk sa, Inyon 109 la, se sa n ap eseye pwomote. Bon, egzakteman. Jis pou gen tèt ansanm, depi gen yon ide ki ka ede yon moun ka jwenn yon ide de yon lòt ide, Se konsa l ye, se konsa ka ede yon moun chanje kondisyon, e sa ka ede w chanje may ou e sa k ap pase nan tèt ou. E nou pral tèmine nan emisyon an, sa vle di si w gen yon mo de la fen oubyen m pa konn si w gen kèk moun w ap salye avan si w ka salye yo e apre sa ou ka di nou mo de la fen pou nou ka tèmine emisyon an. Mèsi. Bon, n ap salye 2 3 moun ki ta sipoze ap tande nou m pa konnen si yo disponib non yo ka koute aprè se pa grav ou konnen kòman peyi a ye aprè tou egzat egzatteman nou gen madanm nou Guerline Jeune ki ta sipoze ap tande nou e li te di l nan poz men li pa nan toutan donk li ta sipoze nan poz vòlè sa ap fini a midi edmi Nou gen pitit fi nou ki pwomèt pou l tande nou, Samendjin, Chamendjine Jeune. Nou gen de twa zanmi, n ap salye Junior, Marie Claude, Kèlkeswa kote moun nan ye a, ou Marjorie. ka salye l, paske emisyon an li blayi kò l tout kote. Egzat, egzat, egzateman. Kilè sa nou te Sendomeng, apre sa nou pral Chili, Brezil, nou pral an Angletè, n ap tout kote. Sa vle di kèlkeswa kote moun nan ye, depi se sou, se sou, se sou twal la l ye, l ap ka jwenn nou. Egzateman. M gen yon ti frè mwen ki Ayiti ki pwomèt mwen pou li swiv emisyon an. M te di l, Lèl gentan n ka swiv li se Peter Shi donk e sa salutation mon frère e kenbe la. An gwo se sa. Epi mo de la fin pou nou ka klotire e bèl emisyon sa nou fè a e se yon premyè e nou espere pwochènman nap travay pou nou fè lòt tip de emisyon sa se te pou nou te ka entegre mesye Christian Jeune e di nou yon mo de la fin pou nou ka klotire emisyon an mesye Jeune. Mon cher e mo de la fin an kisa l ta ye se nou remèsye w pou inisyativ sa ke w ke w pran kote w ap eseye e e mete men w nan pat la jan ke nou di lakay nou pou w kab eseye ede kominote a ki pa sèlman nan Montréal men o Canada espesyalman o bon m pa di Québec ou pa Québec se Toronto e o Canada d'une manière générale Se pou tout kote, Brezil, Chili, tout kote sou chanèl sa. Pou tout kominote ayisyèn kap viv atravè lemond yo, son bon travay ke li ye, kote chak moun ka gen ide pa yo, youn ap tande pa lòt. Pa gen moun ki gen syans enfuse, nou kab toujou pote koreksyon nan yon bagay kelkeswa moun di, swa mwen menm e m panse Racine pap gen pwoblèm tou pou lòt moun pote ide pa l. Ke tout moun kore travay sa k ap fèt sou Union Union 109 TV. E se yon trè bon travay li ye. M swete ke se pa dènyè fwa ke mwen patisipe. Gen ide ke m panse nou ka pote ankò. Epi gen de zanmi m ap toujou kontinye swiv pou m tande sa lòt moun ap di paske fòk nou aprann tou nou menm. E se pa abitid nou pou n patisipe nan yon emisyon an dirèk. Petèt sa fè 3 fwa, premyè fwa e te an 2003, 2004, se te an deyò, dayè Jean Abel mwen te, yo te envite m nan yon emisyon, aprè sa se te yon lòt kote nan yon lòt peyi ke yo te envite mwen, donk sa fè 3, 3, twazyèm fwa, donk m swete alèz plis la pwochèn fwa an dirèk konsa. Mo de la fen an ke se kenbe la, travay ou a se yon bon travay li ye, kontinye pozitif epi M panse ti pa ti pa wap wè m lè nan 2 3 zan wap wè fwi travay ou kote gen moun kap di monchè ou te envite yon moun li pa oblije mwen menm, te envite yon moun li te pote yon yon konsèy yon lè e m mete l an aplikasyon oubyen men kijan entegrasyon m pran egzanp li te di m yo kèlkeswa moun ou envite an epi li te travay la sa ta sa te bon pou li lè konsa wap di an men ok ou pat konn pale dan le le vid sa w te di an sa wap fè yo yo yo pote efè sou sou sosyete an. An gwo se sa m tap di, se sa ki sanse mo de la fen pa mwen, donk se sa m tap di. Anben nou di w. Mèsi Lesfort ou te envite mwen. Mwen se mwen k pou di w mèsi paske m konnen disponibilite tan bò isit li pa fasil, se ou menm ki mete w a la dispozisyon nou, nou di w on trè gran mèsi e n ap pale. E pou tout oditè e telespektatè Inyon 109 yo, nou di w on gran mèsi, yon pou paske nou tap koute chanèl la e pa bliye abòne sou chanèl la e pataje videyo yo silvouplè se sak pou ede chanèl la pou plis moun kapab koute kapab omwen pran egzanp de sa nou di e mete yo an aplikasyon pa egzanp si yon moun di yon bagay nan emisyon an sa ka ede yon lòt moun yon moun t tande li li patajel a yon lòt sa pral ede yon lòt moun epitou de swit an swit sa fè yon chèn Konsa n ap gen yon chanjman, konsa nou ka gen yon amelyorasyon nan sosyete kote nou ap viv. Si nou met tèt ansanm, tout bagay la se tèt ansanm li sipoze ye. Kèlkeswa kote w ye, andeyò, kankou lavil, nan gwo vil, nan gwo peyi kou ti peyi, se tèt ansanm ki pou fè nou mache ansanm men nan men. Tout lòt kominote nou wè ki ap avanse, se paske yo gen linite lakay yo e tèt ansanm ki toujou fè Tout bagay, kankou nou menm nou gen nan drapo nou, linyon fè lafòs. Jou nou mete bagay sa an aplikasyon, nou ap domine lemond, menm si nou pa bezwen domine lemond, men tout Ayisyen ap kapab viv byen nan peyi yo san pou yo pa al pran ankenn imilyasyon ankenn lòt kote. Mwen menm mwen se Rasilien, se mwen ki t ap prezante nou emisyon Entegrasyon. Se yon emisyon ke tout moun ka patisipe ladan l. So ou ka ekri nan kòmantè oubyen ou ka kontakte nou nan 509 35 92 18 15 pou ka patisipe nan emisyon an. Gen plizyè fason ou ka patisipe. Nou gen lòt emisyon nou pale. Se pa sèlman entegrasyon. Si w vle patisipe nan emisyon entegrasyon pou fè menm jan ou sot wè mesye Christian sot fè l la, nou ap byen kontan. Men nou gen lòt sijè ke nou devlope nan emisyon an kote ke si w gen yon kapasite, yon konesans nan yon lòt domèn, ke nou kapab pataje avèk kominote ayisyen kèlkeswa kote li ye. Dayè chèn sa a li pa sèlman yon chèn kominote ayisyen, nou gen nou kapab moun k ap swiv nou kapab wè nou ouvri a lòt kominote yo, admeton ke ou kèlkeswa afriken nou plis baze sou kominote afriken yo tou, nou nou travay avèk anpil afriken e nan e chanèl Inyon 109 e ki fè kap fè yon travay se ou menm ki pou apresye travay nou se pou menm ki pou ankouraje nou kòman wap ankouraje nou se lè wap kòmante videyo nou se lè wap pataje se lè wap kritike nou si nou fon bagay ki bon ou aplodi si nou fon bagay tou ki merite korije ou ou aprann nou de sa se sa nou menm nap pwomote nou diw mèsi paske ou tap koute nou Pa bliye abòne sou chanèl la e pataje videyo a kankou nou diw kòmante sa ap ap fè nou anpil plezi. Non pam se Racilien kanta mwen nap kwaze pou yon lòt fwa nan yon lòt emisyon menm jan ankò nou kite w nan de pla men papa Bondye nan syèl la.